Bonjour bonsoir la famille eske tout bagay anfom ben sa ka mache pou sila yo ki al etranje men avek anpe de nostalji paske lè w rete al etranje des imaj ap vin jwenn ou Des images ki sòti nan peyi Dayiti ebyen sa kan menm bay le coeur gwo ebyen fòk nou di ke gen yon fraz ki di qui parle trop est considere comme une personne bavarde men ekoute sa kapab rive w nan yon kontèks e kontèks la li sisite ou pale anpil e ou pale preske kotidyènman pa egzanp. Yon tranbleman de tè pase, ben ekoute il fo ke chak jou otorite yo pran la pawòl pou di ki kote yo ye, konbyen de viktim, paske a chak minit, a chak èr genyen yon ansanble denfòmasyon ke yo rekòlte e ke yo dwe rann piblik. Men sa konn rive tou. On moun pale, li pale anpil pou li pa di anyen. Brèf, pandan semèn sila a, m ta kapab di Barbecue pale anpil. E se chak jou. Depi la semèn dènyè, mesye sa a okipe le kotidyen dè rezo sosyo, sa ke mwen toujou di. Aprè Barbecue fin anonse yon trèv, trèv pou pa fè bal chante anba lavil, pou pa panike ti machann yo ankò, pou kapab pèmèt ke aktivite li reprann, pou lopital yo ka fonksyone, pou lekòl la kapab ouvè nan 11 jou ankò, ebyen Barbecue estime ke li nesesè pou pran lapawòl, M ta kapab di Barbecue ap dòmi li reve André Michel, li reve Nenel Cassy, li reve Reginald Boulos, li reve Marjorie Michel, li reve Youri Latortue, Rudolph Jaar, Samy Yandal, John Jorel Joseph, Paul Denis, Lalane nan CNDDR. Epi anfen m ta kapab di Léon Charles. Ebyen! Moun sa yo nou site la yo se dapre Barbecue des ennemis jurés de la République. Genyen yon lòt kategori de moun, m ta kapab di Barbecue obsede de moun sa yo, men malman. Se une partie de la presse traditionnelle. De nèg pou Jimmy Cherizier ki konn montre ke yo sansib pou lakòz. sitwayèn, men ki poutan, nan defans enterè yo, montre yo pi kriminèl ke Barbecue ki konn touye, ki konn boule. Konprann byen wi! Ebyen, Barbecue di li menm, li kapab fè yon jès ak Repiblik la. Quel est ce geste? Pare pou ta kapab dyaloge avèk yon strikti nan Leta a nan pèspektiv pou ta kapab remèt anpil zam. Men atansyon, il a poze dè kondisyon e kondisyon sa yo li poze a se de bagay ki kapab rive pa rezoud vrèman. Paske Barbecue swete ke pou yo ta arete yon nèg tankou Nenel Cassy, André Michel, Reginald Boulos, Nèg ki touye Jovenel Moïse yo, otè entèlektyèl yo, yon moun tankou Steven Benoît, Youri Latortue, Rudolph Jaar ki li menm daprè Barbecue toujou ap moute desann nan Pòtoprens epi yo pa ka mete men sou li. John Joseph Jorel ki li menm nan Pòtoprens lan Barbecue di yo konnen kote l ye, yo pa ka al pran l. Men ban m di w Jimmy Cherizier, si l te nan krache dife oubyen nan je nèf, M pa kwè yo tap ka al pran n tou non sèl si ou ta deside likide l. Ebyen pou lòt moun yo m kwè Paul Denis, Lalane tout sa. Barbecue di ekoute ipokrizi a fòk nou sispann li. Léon Charles ap chache m kòm moun li bezwen arete oubyen stope epoutan moun sa yo ki bay pwoblèm ak la repiblik. Yo kontinye ap domine repiblik lan. E tout otan moun sa yo la, euh, jounalis tradisyonèl sa yo, politisyen rat do kale sa yo, moun sa yo nou kapab konsidere kòm dè zasasen de Jovenel Moïse, moun sa yo ki pa janm vle peyi a avanse, se nan enterè yo yo wè, ebyen tout otan moun sa yo la peyi sa li pap avanse. Nan priz de pawòl Jimmy Cherizier a, Se kòm si m ta kapab di se yon moun ki pare pou li fè de konsesyon. Men konsesyon sa yo, fòk yo ba li anpil tèt. Fòk gen yon bagay ki fèt an retou. Pa egzanp, li site non yon sèten de Kempès. Li di Kempès sa a te touye enspektè nan prizon sivil Kwadèboukè. Babekyou di yo te arete Kempès la pou kidnapè. Men kounye a l deyò e se li menm k ap bay Jimmy Cherizier defi. Jimmy Cherizier pale pandan 15 minit. Kisa l di anplis? Ebyen ann tande Barbecue. E m ap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki pral tande Voice sa. Jodi a se vandredi 10 septanm 2021, li fè 8 è 5 nan maten. E mwen chwazi fè voice sa pou m pale avèk moun ki ap di e ke nou ap goumen, goumen an se anba sèlman l rete. Bon sa yo m te pale sou yo deja, m te di moun yo goumen estrateji l ye. Men Nou wè gen yon ekip moun nan près tradisyonèl la ki ap pran pòz yo sansib pou ti malere, malerèz anba lavi l. Se ipokrizi sa yo menm ki ban m fòs ki fè m pou m goumen kont nou pou n kraze sistèm sa. Sistèm ki fè gen yon gwoup nèg, jan w wè gen bandi, dayè mwen ap pale lè m ap pale de siwo libanè yo ki se kansè peyi a, Men politisyen yo tou, nèg ki rele tèt yo politisyen yo, se kansè peyi a. Men gon ekip jounalis, gon ekip medya an Ayiti, e kansè peyi a yo ye wi. Peyi a pap janm chanje, menm jan fòk nou derasinen ti gwoup siwolibanè ki pran peyi a an otaj la. Menm jan fòk nou derasinen ti gwoup politisyen ki pran peyi a an otaj la. Fòk nou derasinen ti gwoup jounalis ki rele tèt yo gwo jounalis ki toujou pran pòz yo ap fè analiz politik. Fòk nou derasinen nèg sa yo tou wi, ki se kansè moun sa yo ye pou peyi a wi. Paske nèg la pran pòz li renmen ti malere, ti malerèz, epi nèg la di w konsa e ke Babekyou ap teworize ti malere, malerèz anba lavil. Kote m ap pale avè nou an la, e pa yon ti aleken m sot pran la pou 50 goud? Zòt pwa aleken pou 50 goud la epi m pran yon bidon dlo m bwè paske m gen lontan m pa t goute ti aleken sa yo m te anvi manje youn. Sa vle di mwen anndan matris pèp la, mwen anndan pèp la. Men konbyen fwa nan jounal m konn tande n ap fè nan radyo nou yo, nou konn di mezanmi pèp la pa ka ap manje sou pil labou a fatra konsa. Konbyen fwa nou desann nou di mezanmi mache tèt bèf Boule depi an 2004. Depi 2004 mache tèt bèf boule. Leta pa janm panse pou l rekonstwi l a no jou. M poko janm tande nou leve vwa nou pou nou di gad eta moun yo ap viv anba lavil la. Dimanch lan m fon egzèsis byen ke m poko al nan Boston. Nan Site Solèy. M fè yon egzèsis m moutre w kot moun ap dòmi swa a doken moun an pran ekip ranyon m pap di rad non l pran ekip ranyon li ouvè yo sou yon ekip bout wòch se yon ekip a doken e la l ap dòmi nou pran yon pèp nou redui pèp la nan mizè konsa mwen menm m ap repete sa mwen menm m wè se pou Jovenel se pou vòlè k nan phtk se pou gang zenglendou dilè dwòg ki nan phtk sa yo m pa t ap janm mande jistis pou Jovenel Paske mwen menm map pran sa kòm egzanp. Lè Jovenel te vivan, lè Jovenel te prezidan, nèg ki te konn ap touch e e e e e e e koupe rache nan palè nasyonal. Nèg ki te konn ap koupe rache tou pwisan nan pouvwa Jovenel yo. Jodi a se yo menm ki ta dwe mete kòb yo te konn ap vòlè yo deyò e ki pou ta fè mouvman pou mande jistis pou Jovenel. Ou wè yo nan lari kap mande jistis pou jovenel. Yo menm jan avèk vòlè an ki rele andre michel la wi. Ou wè andre michel gentan kouri e mande bmpad a nenel cassy. Ou wè andre michel a nenel cassy se bmpad se ministè yap pran. Enben nèg sa yo yo menm jan la. Wap wè depi ariel henry An li pta rele yo la al ba yo ministè la, wap wè nèg sa yo ki mele yo Jovenel mouri, e tèt yo yo konnen, paske se fèl plis kòb ke posib pou yal viv a letranje a madanm yo a pitit yo epi kite peyi a nan kras li ye a, kite moun ri senmatè, moun dèlma 2, dèlma 4, dèlma 6, moun lasalin, moun tibwa, moun gran ravin, moun vilaj de dye. Se kite moun nan tout site solèy la nan mizè, nan kras, moun lasalin yo nan mizè ke yo ye a la. M tande nap pale de sosyete sivil, yon sosyete sivil ki poko janm reflechi sou sosyete a poul wè jan peyi a prale la, sistèm sa rive nan bout li mesye, nou manje twòp, nou souse twòp, nou paka menm kenbe menm sistèm peze souse a. Jounen jodi a komsi Ou konprann mwen ki pti sanzave ou mennen yo vin asasine premye sitwayen peyi a. Eske yon nèg ou ka fè sa? Sa n ap defann yon kesyon de prensip wè m repete l ankò yè nan konferans lan. Li mèt se t yon ti vagabon tankou André Michel paske André Michel se yon ti vagabon tankou tout vagabon. Yon zenglendo yon asasen tankou André Michel ki rele tèt li politisyen. Yon nèg si l al nan eleksyon l pa ka fè zewo pousan. Ou konprann mwen? Yon vagabon pèsonn moun pa kwè nan li, sèl sa l genyen, li gen yon gwoup moun kòmsi yo metrize sistèm nan. Yo gen yon gwoup moun ki rele tèt yo gwo jounalis, epi nan tout emisyon moun sa yo, se li yo bay pale, epi tout laset jounen, nonm nan ap fè gwo gòj tankou yon gwo vye kochon, M pa kwè Jean Mari reponn konvokasyon an. Mwen menm jodi a m pa gen okenn pwoblèm kòmsi moun ap di m bandi, moun ap di bon yon peyi e bandi k ap viv ladan l, yon peyi e gang k ap viv ladan l, Nenel Cassy pa bandi, e e e e e e e e e André Michel pa bandi, Reginald Boulos pa bandi, Youri Latortue pa bandi yon vagabon e ti fanm petyonvil la ti fanm dous petyonvil la Steven Benoit ti kòmè k rele Steven Benoit a pa bandi ti manman rizyèz yo bay pou Steven Benoit e pa yon bandi liye mwen menm pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm pou yon nèg di w ap vin dèyè m men e pou m ap wè si nèg yo entèlijan tèlman n sou blòf depi m wè lapolis kòmanse arete Rudolph Jaar Rudolph Jaar ke Diye te arete pou kokayin deja. Rudolph Jean pa nan mawon non. Rudolph Jean pa ni Sendomeng la. Rudolph Jean nan peyi a la. L ap antre sòti nan Petyonvil la chak swa l dòmi nan otèl diferan. Léon Charles menm jan l ap fè filati, menm jan Léon Charles ap di l ap mache pran Babekyou a, li p ap mache pran Rudolph Jean. Samy Handal, kot Samy Handal ye? Kot Samy Handal ye? Kot John Joel Joseph ye? John Joel Joseph se la l ye wi, nan Site Solèy lan la. Kot John Joel Joseph ye? Kot Badio? Kot Paul Denis, kot pil moun yo met manda dèyè pou arete yo a? Bon mwen menm, mwen menm Jimmy Cherizier m di sa. Wè sa m di an? M pa konn pou tout lòt nèg Jenèf. Sa m di a konsène Jimmy Cherizier, Babekyou. Depi m ta wè nèg yo kòmanse arete Rudolph Jean, Samy Andal, m ta wè nèg yo kòmanse arete John Joel Joseph, m wè nèg yo kòmanse arete Badio, m wè nèg yo kòmanse arete moun ki te bay kòb pou asasine Prezidan Jovenel Moïse yo, mwen menm m ap kòmanse Reflechi pou m chita pale avèk yon strikti òganize nan leta pou m wè kòman pou m remèt zam. N ap fè po, n ap fè, n ap fè, n ap fè e, e, e politik patizan, n ap fè politik ti zanmi epi nou panse kòmsi gen moun ki pral kanpe ba nou pran yo la tankou ti poul jan m, jan m konn di an. N ap fè politik patizan. Bon gade yon peyi, yon nèg ki nan CNDDR, bay komisyon dezameman e reyensèsyon, m ap pale de Lalane. Pou Lalane sa a rete, Ou konprann mwen, pou Lalane sa a rete la, e ke e Lalane sa kap pot zam a bal ale sou Bèlè. Nap pale de bandi. Moun ki responsab komisyon dezameman an wi. E Lalane nan ki moute sou Bèlè kap pote kap pote zam a bal ale. E pou Leon Charles konnen 2021 pa 2004, kòm nan 2021 li te met tèt li avèk bandi pou l te kraze Bagdad, nou menm nou pa bandi nou menm kap fè mouvman sa yo. Li te met tèt li a bandi pou l te kraze Bagdad, nou menm nou pa bandi k ap fè mouvman pèsonèl pa nou. N ap fè yon batay peyi, n ap defann yon kesyon de prensip. E moun sa yo pou n al arete? Yon nèg tankou Lalanne nou pa di nou pap arete l? Sanon Kempès ki tiye enspektè divizyonè ki te responsab prizon sivil Kwadèboukè a, nou pap arete Sanon Kempès? Nou pap arete sa non Kempès. Epi nou panse kòmsi nou ap vin an nou panse kòmsi nou ap vin nou ap vini la e ke nou pral vin di n ap vin arete m e ke kòmsi mwen menm m pral annip kanpe konsa. M pa gen pwoblèm arestasyon an non. M pa gen pwoblèm arestasyon an non. E pa pwoblèm sa yo m genyen. M gen pwoblèm m ap defann yon kesyon de prensip. E prensip m ap defann. Komsi ou konnen tout nèg sa yo nan peyi a la, ou konn tout zak yo fè, epi ou pa fè filati, ou pa detèmine jan w detèmine fòk ou pran Babekyou a. M te dwe wè menm detèminasyon sa a nan ou. M te dwe wè yon detèminasyon nan Leon Chal, kote Leon Chal di, fòk mwen arete Woudòlf Jan. Fòk mwen arete Samy Andal. Ou konprann? Yo la nan Petchovil ap dòmi nan otèl chak swa. Nou pwopòz n ap mete kòb dèyè yo. Chak swa n ap bwè diven avè yo nan otèl nan Petchovil. Pa gen moun ki sòt, pa gen moun ki egare la. Pa gen moun ki pral vin kanpe ba nou pran yo nenpòt jan. An n fè peyi lè sa ou konprann mwen. Bon m di w, ou wè si lapolis la entèlijan, si leta a entèlijan, menm yon kout bal p ap tire tout zam sa yo ta dwe remèt. An n kòmanse fè peyi pou n wè. An n kòmanse reflechi a jan moun yo ap viv nan katye popilè yo pou n wè. An n kòmanse reflechi pou n chanje peyi a, pou n chanje sosyete a, pou wè si n ap bezwen nan yon tire kout zam. Paske nèg ki gen zam nan nan men l lan li pa yon bèt. Nèg ki gen zam nan nan men l lan se yon moun li ye menm jan a tout moun. Kite nou wè peyi a kòmanse ap fèt m wè kòmsi pa gen bagay patizan k ap regle. Kite m voye je m gade m wè m wè nou gen tan arete e e e e Woudòlf Jan jan m di a nou arete e e Samy e Samy Handal kitem voye jem mwen wè nou kòmanse arete John Joel Joseph nan arete Lalane nan CNDDR kap bay zam sou bèlè nou kòmanse ap arete gang ou konprann mwen ki kraze prizon kite kondane pou kidnaping sanon kempè se pou kidnaping wi yo te kondanel E pou kidnaping wi yo te bay Sanon Kempès e prizon a pèpetite wi epi l tiye responsab prizon an enspektè divizyonè a epi lè fini men l nan lari la men l nan tout videyo a gwo zam li nan men l ou pa detèmine pou arete moun sa yo kounye a tout pwoblèm nan se fòs revolisyonè jenèf an fanmi a li paske n ap mande jistis pou prezidan Jovenel nou gen pwoblèm avè nou paske n ap mande jistis pou prezidan Jovenel poukisa nou pa arete moun sa yo Poukisa nou pa di fok nou arete moun sa yo epi lè sa m tap wè m tap di ah mesye bagay la pa gen pas pouki non e travay peyi kap fèt bon kounya la si e travay peyi an nou menm nou patisipe m wè nap vin pran pòz nou renmen ti malere malerèz m wè nap pran pòz nou renmen ti malere malerèz e ki anba lavil yo bon nou pat janm defann yo nou pa janm defann yo nou pa janm mande leta ou konprann mwen nou pa janm mande leta pou leta pou leta konstwi mache pou yo Lwen nan eta lè moun yo fin vann anba lavil la sou pil fatra, sou tout vye vye vye tete twalèt moun. Ou wè lè moun yo fin vann ou wè nan ki mizè moun yo ye epi lè fini ou konprann mwen nap vin pran pòz kòmsi m ta di w e nou sansib pou ti machann yo. Manti nou konnen n pa sansib pou ti machann yo. Enterè bòs nou yo menase anba. Enterè patwon nou yo menase nou mande anraje. Bann vakabon a mikro. E mwen e nou tou. Nou genlè panse nan peyi sa tout moun pè nou, nou genlè panse peyi sa e sèl nou ki te pitit Desalin. Fòk nou retounen chita sou tab la fòk kat la rebat. Fòk kat la rebat pou tout moun jwenn. Bann vagabon, bann mechan. Bann vagabon. La yon mikro nan menl wi. Bon men nèg ka mikro a nan menl lan li osi frajil wi ke nèg ka zam nan menl lan. Paske wap fè manti a mikro a, wap fè divèsyon, wap wap fè pèp la fè erè, wap fè moun fè erè, wap jwe nan mantal moun. Nou son menas pou peyi a monchè. Nou son menas nou ye. Sa map denonse la yo nou pa konnen yo. Nou pa konnen yo? Pil nèg kap vòlè lajan nan leta, pil nèg kap vòlè lajan nan leta al fè ponp gazolin an Repiblik Dominikèn, al achte kay an Repiblik Dominikèn, sa map diw la nou pa konnen yo? Pil nèg kap vòlè lajan peyi a pou al achte kay e Miami. E poutèt sa map pwofite polisye yo, polisye frèm yo, sa e Jimmy Cherizier moun ki fè 14 an avè nou an kap pale la. Mesye map di nou yon bagay tande mesye map di nou yon bagay evite kite moun kap pran nou mete devan sou pretèks yap goumen kont bandi pase nou wè nèg sa yo lè yo kite tèt polis la nou wè se kay yal achte Miami ou pa wè Gedeon te met wè Gedeon te met tèt li avèk Maryolène Gilles a Pierre Espérance li te mande anraje dèyèm Apa jounen jodia e kay li l achte Miami. Ou wè bagay la genlè mal pase antre yo, ou wè Marilène Gilles te fè rapò sou li. Kòm mwen m pa janm kwè nan rapò moun sa yo bonjou moun sa yo pa lave mwen. Paske ti manman rizyèz sa k rele Mariolène Gilles la, ou konprann mwen, e fi sa tèlman fè manti sou moun lè lap fè manti sou yon moun ti vwa l pike, wap gad ti kò l di tankou yon ti poul, nan pou yon fi fè manti sou moun konsa. Antouka panse sa nan de mesye, peyi a pa gen moun ki pè nou. Peyi a pa gen moun ki pè nou. Nou ka touye m. Nou ka touye m. Te gen yon chantè akademi e kenzyèm pwomosyon yo te konn chante, Ou ka detui kò mwen men ou pa ka detui nanm mwen. Nanm mwen se sa k ap pale avèk ou a. E nanm mwen k ap pale avèk nou la. Nou ka nou ka tiye kò sa. Men nanm mwen nou pap janm ka touye nanm mwen k ap goumen avè nou. M ap goumen avè nou. Bann vagabon, vagabòn. M ap goumen ni vagabon ki rele tèt yo boujwa nan peyi sa. M ap goumen ni kont vagabon sal tankou André Michel, Nenel Cassy, ki rele tèt yo politisyen, m ap goumen, ou konprann mwen, kont vagabon sal k ap rele tèt yo gwo jounalis, kont fanm sal k ap rele tèt yo gwo jounalis. Nou sal, nou lèd nan peyi a. Nou sal, nou lèd, nou pran yon pèp, nou kontinye ap toufe pèp la nan mizè, epi lè nou vwayaje, nou rive aletranje, ou wè jan moun ap gade nou lèd. Nou lèd, bann vagabon, vagabòn, e mwen e nou tou. Vin pran pòz nou sansib pou moun anba lavil mwen menm sot pran yon ti adoken anba lavil la janm yon ti aleken anba lavil la janm sot di an m sot manje yon ti aleken pou 10 dola m la bann vagabon vagabòn e wè e wè m met dat sou li jodi a maten an la li li li li li li li li li li li 10 septanm 2021 M te kòmanse pale a 8 è, a 8 è 5, men l 8 è 20 la. Sa vle di m gentan gen 15 minit 43 segond depi m ap pale. M ale. E mwen e nou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi ale manyen nou manyen tout nan mouda nou. Bann vagabond. Ebyen fò m di nou ke gon reyalite nan peyi sa. Se sèl bagay, nèg yo pa janm rive rann yo kont de reyalite sila. Tande byen sa m ap di nou an wi. Ou wè pèp ayisyen an, s on pèp ki toujou prè pou padone. Sa map di an li valab pou ou Jimmy Cherizier alyas Barbecue. E m vle ke ou ta reponn mwen sou pwen sa. Ou wè pèp ayisyen an frè m, kèlkeswa mal ou fè l, li avè w. Ou konnen gen anpil moun ki renmen w jounen jodi a la Barbecue, se paske ou fè yon jèst an retou. Pa egzanp, gen moun ou fè mal, gen moun ou touye fanmi yo, jounen jodi a la moun sa yo renmen w, Gen moun nan dyaspora a ou touye pwòch yo wi men yo renmen w paske gon bagay ki di gen mal gen byen mal pou moun sa yo ou sanble mal la men moun ki byen mal yo sa vle di sanse pa gen chape pou yo sa vle di daprè moun sa yo politisyen tradisyonèl sa yo yo pi mal pase w brèf gon ti bagay m ta vle pou konprann Babekyou ou wè peyi sa gon grenn bagay ki ka sove l. Moun sa yo sot site la yo, ou konsidere kòm enmi w, Kempès, sou Bèlè, je kwa. Ban m di w byen, ou wè si moun sa yo ta deside pou yo fè yon fizyon, nou gen kriminèl, nou gen mechan, nou gen politisyen rat do kale, tout moun sa yo di, monchè n ap mete tèt nou ansanm pou n refè Ayiti sa a. M pa konn ki sa w t ap panse Barbecue. Paske si anpil moun ke ou fè tò e ke moun sa yo Yo gentan padone w. Ou menm tou, Barbecue, fòk ou prè pou w padone. E si moun yo vle antre nan yon lojik de, m ta kapab di negosyasyon, e pa negosyasyon politik la non, kòmsi mete ansanm sou menm tab pou nou avanse ak peyi an, se t ap mye. Men kòm nèg yo se pa sou sa yo ye, paske nèg isi se bagay pa yo y ap regle, men mwen menm, sèl sa m wè, jounen jodi a la a, sa t ap bèl anpil. Pou mwen, anpil moun trete w de kriminèl. Pa gen danje. Le kriminèl, plis politisyen mechan, plis moun ou trete gang yo, plis moun w ap batay kont yo pou di w ap fè revolisyon an, ou wè tout moun sa yo mete tèt yo ansanm. Pa egzanp, moun ki nan sektè prive a di, bon, e m prè pou m bay nan sa m genyen pou peyi sa a vanse. N ap fè pwojè, n ap fè lekòl, n ap fè yon seri de bagay, n ap fè wout, n ap konstwi inivèsite. Lè jèn yo fin aprann, y ap ka gen plas yo nan Leta, y ap ka jwenn travay. Se pa kesyon de ti zanmi. Maten ou leve la a, ou tande nèg a pa menm fè mwayen de, se li menm ki sèl chèf. E ou wè si n rive la, n a pral resi gen moun serye nan palman an. Men eske se yon bagay ki pou jodi a, kòm ou di batay Roi Barbecue li kapab rive jiska 25 an men priye Bondye pou ke ou toujou ap viv. Men mwen menm se sa m ta swete. Men cette histoire de kanpe chak jou, sa ap kritike sa, gwoup sa ap di w se vòlè, ou menm w ap di yo se kriminèl, lòt gwoup pa vle negosye, moun pa vle chita sou menm tab, ebyen n ap kontinye chire peyi Ayiti a. M pa konnen ki enterè pèsòn lòt nèg ap defann. Men, si nou mete Ayiti avan, se wè n ap wè, aprè yon kenkena, nou kapab fè kichòy, e aprè yon dizèn dane, anpil moun ki aletranje ap deside retounen vin lakay pou yo kapab vin fè buiznès. Paske malgre tou, pa gen yon kote ki bon. ke peyi sa, ti peyi sa ki rele Ayiti a, ti peyi sa n ap pouri de jou an jou, nou menm ki se dè zòm zame, dè politisyen akayik, dezyè, demode, dè zòm o pouvwa ki vle tout pou yo. Antouka m te vle fè ti pale sa avèk ou Jimmy Cherizier, m swete ke jan ou te fè l pou Roody a,